E kamera sa kap filme nou la, e kamera ke Guy Wewe ap itilize a, se premye batèm de feu kamera sa. Sa tout premyè itilizasyon, premye itilize l, premye dekachte l, premye ouvè l, e se premye imaj ki prale sou kamera sa, ki se yon Sony 7, ki nan yon pri prèske antre 8 a 10 mil dola us, e se fason sa. ke misye te vle akeyi Fednaelle an nou aplodi ankò yn fwa Guy Wewe radio a donk tout tout sa ki fèt la yo se de bagay ki spesyal tout sa ki la yo se se de se de bagay ki spesyal ou konprann tout sa yo se de se de bagay ki ekstrememan spesyal tout sa kap fèt yo la. Donk e gen gen lòt sipriz toujou Fed, ok, sa se sa se sa se yon debi, ok, dèyè tout sa ki gen pou fèt. Donk nap tann pou nou rive a destinasyon epi konsa ke nap gen chans pou nou wè koman ke nou akeyi e Fednaelle, koman moun yo vreman kontan, koman fanatik li yo vreman kontan e se de se de moun ke yeah. Se se de se de moun ke Fed konn pale avèk yo Oui, oui, nan oui. telefòn, nan FaceTime, e nan entènèt la. E yo gen Se- gwoup yo tou ki Yes, son sipòte fanmi, feyton. yes, son gwoup zanmi, e jodi a la, se pou la premyè fwa ke la piye konesans avèk yo fas a fas. Yeah, Fas a fas, e m vrèman kontan. Yes, pastè, bon bagay. Pastè, pastè vini, oh wow! Bon, chanpay, ok, chanpay toujou, chanpay toujou. Eh, eh. Chanpay toujou Ok se le mien Tiens pour moi maman Selebrasyon pi rèd Selebrasyon pi rèd Ok oh yeah Gen gen gen gen lòt vè Yeah Yes Jeff Moun yo avè nou la Fèt enjoy, fete, gen moun nou kap gade la, ok, nou lakay nou, nou lakay nou, menm jan Christophe Colomb te de te debake Ayiti lal dekouvri Ayiti an, ebyen Fednel vin dekouvri bò isi a la. Ok, talè, talè, talè, talè, banm pase boutèy la. Nap pase li de laponyèt a laponyèt ok pase boutèy la de laponyèt a laponyèt ok de laponyèt a laponyèt pase boutèy la. Wi timoun vrèman gen yon jwa antre nou la e medam yo vrèman bèl donk yo vini yo te prepare pou sa yo te vrèman prepare pou sa e m paka di nou a ki sòtiman ke mwen menm mwen chita la. Nan domèn Non men pa fòseman radyo, nan nenpòt domèn ke w ye a, ou ka mennen tèt ou nenpòt kote nan mond lan. Il suffit ke ou konn sa w ap fè, ou kwè nan li e ou fè la tout ou menm. Vwala wi, atis a radyo a, domèn sa a. Bon, m pap di atis a radyo nan, depi ou nan entertainment, depi ou nan art, li pi fasil pou ou ka, vwala, talan pou w genyen sèlman men apre sa m panse se fokis. E fòk ou konnen tou lè kòmsi ou se yon pèsonaj piblik fòk ou respekte fanatik ou. Fanatik yo se tout sa ki ka ede w avanse e se tout ka se tout tou ki ka ou gen dwa ou rete la ou pa janm avanse. Fòk ou konn kòman pou jere fanatik ou. Fòk ou konn fò renmen fanatik ou. Donk se sa m panse tout atis ka ka kòmsi ka wè l e yo ka di l. Ya wi tout atis ka dil e tout atis komsi yo ka pran sa kom egzanp se Fednaelle la jodi an se gras avek fanatik li yo pase fanatik li yo yo site non l tout kote yo voye l anlè yo mete l komsi anlè tout kote yo pase e Ou sanble pral adopte fedna wi. Wi yo komsi yo telman banm love lan lakay yo men m di moun lakay yo gen dwa jalou de sa pou yo di men ou renmen fednaelle plus. Wi. Wi. M renmen fednaelle tou. M renmen fednaelle pase nou. Fednaelle se travay li ye. Ya travay li ye. Fokis sou sa wap fè an. E bal enpotans mete prensip tou paske si w pa gen prensip ou gen dwa gen talan epi Talan pa mennen oken kote paske ou pa gen prensip. Ou pa gen prensip. E fò gen respè tou pou moun kap sipòte ou. Paske moun nan lap sipòte ou li pa konnen ou. Li pa li pa obligasyon pou l fè sa. Donk li fè l se paske li renmen ou, gen yon bagay ki atire l lakay ou. Donk sa ki atire l lakay ou an se kenbe pou kenbe l olye ke wap repouse l avèk de kòmsi mo ke ou pa respekte fanatik ou. Donk se sa. M di Bondye mèsi paske li banm sajès, li mete anpil sajès lakay mwen pou m konprann tout moun. Donk mwen toujou mete m byen ba pou m konprann, pou m tande. Machin polis nan ka pran machin, machin polis nan ki ansanm avèk nou an, ki devan, nou wè K9 lan ki devan e nou gen dwa pa ka kap fè wout kap fè wout pou nou so non konnen konnen non jan lap jere a se pou el ap fè machin yo deplase Jeff eske ou ka pran sa kenbe sa mwen banm pran sa Jeff kenbe sa mwen banm pran sa paske li devan li devan li byen mache li devan machin nwa machin nwa nap wè nap wè machin nwa guys. Ekskize wi, n ap wè machin nwa a, ok, n ap wè machin nwa a ki, ok, men ni la, n ap antre nan, n ap desann egzit lan la, n ap wè machin nwa a guys, ok, n ap wè machin nwa a, wi, kenbe, kenbe, soutni ki wè wi, soutni ki wè wi, ok, machin blan tou li nan kòtèj la, machin blan nan kòtèj la, ok, vwala, men machin nwa a, ok, nou wè li, ok, so, men ni, men nou wè li fè kou blan la. Ok ok great se li kap fè wout pou nou vwala ok se li kap fè wout pou nou ui me boston nap vini ui me ui me ekip la boston ok nou wè Bon, gon ti blokis, men se li k pral jere sa. Nou pa bezwen kete nou. Y ap jere sa. Ok, men lòt machin nan. Gon lòt machin tou. E de wi, men lòt lan. Men blan. Ok, men machin blan. Ok. Men machin blan. Ok, epi nwa li menm, egzakteman li devan. Donk vwala se konsa anbyans lan ye guys nan limo a ok donk nou vini akeyi nou resevwa fednaelle vwala fednaelle la an chè e an os pa gen foulay. Gade koman pye m bèl. Wewe bèl tou wi. Fok pòt di ke mete sa a kenbe sa m yon moman. Tout sa yo nèf. Boksè, komanse sou boksè, mayo, jeans. Sa a devan team usa m pran m dekache l mete l ok. So m te make sure ke mayo a. Gen de chen nan k bare mayo m la. Mwen panse e wouj. E wouj lan ye. Epi yo wè. Koze k ap fèt koze. Men nou te limouzin wi jezi. Nou te konn ap moute kabwèt ayiti. Kounya letenel fè nou moute limouzin. Letenel pran nou nan labou a nan pousyè a. Epi l fè n chita pami gran yo. Fèl. Si moun yo poko ale non nou prale wi Jeff make sure ke moun yo poko ale talè nou ti vire sa e sou beach lan nou prale fò nou wè kote ke nou pral mennen Fednaelle la ok fò nou wè fò nou wè sa kap fèt la pataje live lan tou ok guys yeah.